Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon gen anpil moun kap mande nou pou nou salye yo ebyen yo genyen pou yo jwenn salitasyon yo. E nou menm panse ke se yon enperatif pou n salye yo tou. Tout moun ki bezwen pou nou salye yo nan emisyon sila a, ebyen yo kapab voye mesaj yo nan 33 26 64 20. Jis avan de kòmanse n ap salye Jamesy Oscar ki li menm toujou branche nan Miami Florid. Y a egalman Mikenson Eugène ki li menm nan Aken. Nap antre danble nan emisyon an la pou n di ke kidnaping nan ebyen li kontinye fè pale de li. Aprè Pòtoprens gen yon lòt departeman ki li menm frape de plen fwè pa ensekirite, pa kidnaping. Se lakomin de Senmak. Kidnape l la e al avè l. Yo pran l yo fouye l nan machin nan, machin vit machin nan tete e al avè l. Sèl bagay, anplwaye ona yo pa mache ta nan senmak senmak la gate. Kounya a moun yo veye anwo veye anba kounya yo kidnape ti gason la kounya a la nan humm. On jenn timoun, alò m ta kapab di yon bebe yo kidnape e se chak jou kidnaping ap fèt onivo de vil Senmak. Jounen jodi a la jan w wè Pòtoprens ye a. bò Pòtoprens mi an paske lè l fè sizè di swa genyen de nèg ki brav ki yo menm nan lari an k ap pran ti plezi yo men ekoute Senmak nou konnen yon zòn ki te gen anpil plezi enben kounye a anpil bagay sanse prèske fèmen Senmak paske Senmak vin nan gran nò peyi a youn nan kòn banditism se la nèg yo yaya kò yo se yon tèren de chas pou kidnapè depi kèk tan gen yon fenomèn k ap devlope Nèg yo kap fè kidnaping o nivo de Pòroprens, bandi ame yo ki yo menm nan Pòtoprens, yo genyen zye yo rive sou anpil lòt zòn nan peyi an. Yo fè sa n ta kapab rele yon entèkoneksyon antre lòt bandi ki nan lòt depatman yo, epi kès kil zon fe? Yo deside pou ta kapab ranfòse lòt kan bandi yo. E se sa ki rive pou kouwèl ye la. Donk, nan klan Senmak la ou ka sezi wè gen anpil nèg Pòtoprens ki yo menm kal yaya kò yo Senmak paske yo gen nèg k ap tann yo, k ap ba yo kay pou yo rete. Epi sa w tande a la, kidnaping pi rèd. Pwoblèm dan la Repiblik. Antretan, lapolis ak lajistis nan Senmak arete plizyè moun nan zòn Lanmè Kase nan Senmak nan arimay jounen 5 oktòb 2021 an, daprè komisè gouvènman jiridiksyon an, mèt Moïse Déristin, ki li menm di li detèmine ak lapolis pou konbat banditis la nan komin sila. Sitwayen sa yo defere devan jij de pè pou kapab tande yo. Antouka, depi lapolis arete moun nan Arimaj, sa pa vle di ke moun nan se yon delenkan. Wè, byen di! Se 2 prezime delenkan. Se sak fè mwen pap poste foto a paske kapab genyen 2 vizaj ki yo menm inosan e lè moun sa yo la jistis di yo inosan epi sa w tande a la ebyen imaj sa yo te gentan pibliye. Eske nou konprann? Donk je vè pa pibliye la foto sur youtube. Bon! Bagay la rèd wi la mezanmi! Eske nou sonje dènyeman m te fon emisyon. Yon emisyon pou m di ke y ap antre nan komisarya pou yo pran polisye. Sa poko fèt non. Yo antre yo touye polisye, yo antre yo pran minisyon, yo antre yo pran zam, yo pran bal. Alò n ap pale de bandi ame. Men yo potko janm kidnape yon polisye. Yo kidnape yon polisye. Pa bliye m te di nou, bagay la ap rive sou tout moun. Li rive sou laprès, li rive sou legliz, e kounya a li rive sou polis. Leon Charles ranje kò, nèg yo kapab rive sou ou wi la. Se pa anndan yon komisarya yo pran polisye sa a, men yo pran miche nan lari aparaman. Misye fè pati 26 ème pwomosyon. Lapolis. Yon semèn aprè yo transfere li, bap, malfini yo pran l. Humm tèt chaje mezanmi. Bagay pou kriye se ri ou ri. Ekoute, yon ajan udmo, udmo a se Unité Départementale de Maintien d'Ordre, ki sòti nan 26 ème pwomosyon lapolis nasyonal, non li se Jocelin Jean Philippe, yo kidnape li nan aprè midi madi 5 oktòb 2021 an, nan Kap Ayisyen. Departement du Nord. Anlèvman polisye sa vini yon semèn aprè yo transfere li, li te sòti Sen Mak nan departeman Latibonit. Hum! Nèg pwovens yo papa genlè nèg yo fè biznis la yon lòt jan wi pou yo kapab fè plis kòb. Ravisè yo, tande byen yo reklame 50 mil dola ameriken. Gon ti bagay dèyè li, ti bagay la se an ayisyen. Sak an Ayisyen an se 750 mil goud pou kapab libere polisye sila. Hey! Mezanmi tèt chaje. Daprè enfòmasyon nou rive jwenn, viktim nan li menm, li fèk rive nan zòn nan. Jocelin Jean Philippe yo kidnape li pandan li ta prale nan yon restoran. Sa fè yon semèn depi li rive nan dezyèm vil peyi a sòti nan Senmak, Latibonit. C'est un Jeunot en matière de prise de connaissance vil Okap si l pa t konn al la deja. E jan m di nou an, an echanj de sa liberasyon, ravisè yo egzije senkant mil dola ameriken plis 750 mil goud Kòb sa fanmi l pa posede l paske lè yon nèg al nan lapolis fò m di nou byen ke se malere k al nan lapolis. Menm si nèg la te kapab fè tou sa l konnen pou l fè lajan, menm si nèg la te kapab rive nan yon m ta kapab di nivo pou di ekoute l kab posede de twa mil dola ameriken depi On nèg ka posede kòb sal pa pral nan lapolis. Depi wè on nèg, bon pou pi piti depi on nèg ka fè 1000 dola ameriken pa mwa, li pa prale nan lapolis. Jan lapolis la ye la. Paske se malere. Bon kounya la, jan m te di a, m te di yap rive sou lapolis. Nou wè yo rive sou lapolis. Kiyès ki rete nan peyi a la a? Kiyès ki rete? Paske sa kap pase nan peyi a la a, se kòmsi m ta kapab di, jodi a la a, Yo rantre nan fwaye sa yo pou yon moun, ebyen lòt moun yo ap kwaze bra yo, y ap tann tou pa yo. Se kòmsi lòt moun yo pa ka di, A, fon kanpe non mezanmi, bagay la pa ka rive sou nou tou. Yo rantre nan legliz, yo pran twa moun. Legliz kontinye kwaze bra l, lòt sektè yo kwaze bra yo. Yo pran polisye. Komisarya, polisye toujou ap fonksyone. N a di m, yo pran moun laprès. Bon, gen nèg ki oblije yo menm antre nan lojik yo pap pale. Dèfwa lè yo pale, bandi a konn reponn yo paske bandi a genyen dosye sou yo. Se di wi pou wè yon nèg ou kanpe deyon mikwo wap pale. Ou fin pale nan maten, aprè midi yon bandi kanpe lap mete pou ou paske ou son nèg ki. genyen yon repitasyon silfirez. Donk mwen m panse ke jounen jodi a laprès nou gen bagay pa nou pou n di. Nou pa gen sèlman pou n pale nan politik men n fò n pale tout dosye tou. Paske se nou menm ki pou fè eko ak revandikasyon anpil moun. Se sa k fè mwen menm m oblije antre nan lojik sa a, nou pa sèlman bay enfòmasyon. men nou kòmante enfòmasyon yo yon mannyè pou n kapab sansibilize o maksimòm chak grenn sitwayen sou responsabilite li genyen. Sinon, m panse ke n ap leve yon bon maten epi se yon revèy de kochma. Wi, paske, quelqu'un qui s'enlise dans la logique mortifère, écoutez, le soir, le Satan, Satan Ledyab kapab pale avèk li, di l, Ekoute, demen m vle yon kanaj. Epi l di w, Valide. Paske jan n ap gade bagay yo la, yon bon maten nèg yo ka leve la, yo di, Bon, n ap fè yon masak nan Pòtoprens, n ap bay Leonchal bagay pou l met nan men l. Ou konprann? Donk, mwen m panse ke nou nan fènwa a e klète a poko rive sou nou. Paske bagay yo vrèman di. E lè w ap gade sitiyasyon an kounye a, pa gen yon kote ki bon. Pa gen yon kote. Mwen pral fè yon emisyon petèt anpe pli ta pou m ba nou anpil zòn. Zòn sa yo se fwaye gang e zòn sa yo gen moun k ap viv ladan yo. Gen anpil zòn moun kite. Sa vle di bagay la vrèman tris nan peyi Dayiti. Leta, mèsi bokou m te toujou di w pou di yon mo. Men jan map gade la son leta depatcha, on premye minis on kote, lòt minis on lòt kote, militan ap mande pou yo revoke premye minis paske premye minis nan asasina ansyen prezidan donk nou an depatchaw nou pap ka jere bagay sa paske nou pa deside mete tèt nou ansanm m te toujou di sa se dyalòg jounen jodi a la on nèg pa vle Peyi a vanse. On nèg pa ka antre nan lojik chita l ap joure maten, midi, swa on kote. Nou pa nan stad sa ankò. Men sa pou n konprann. Lavalas fè peyi a tò. Men li pa t osi evidan pou ke phtk vini, li plonje l nan kawo a. Paske ban m di w on bagay. Michel Martelly prezidan. Se te an 2011, apre eleksyon, men chak moun poze tèt nou kesyon pou n di kòman peyi a te ye an 2011. Èske te gen tout fwaye gang sa yo? Apre dizan, men nan sitiyasyon n ye. Pèp ayisyen ban m di n yon bagay, jounen jodi a la se pa yon kesyon de phtk, se pa yon kesyon de lavalas, se yon kesyon de peyi. Di tèt ou ke menm lè w se fanatik Mateli, w se fanatik Jovenel, men kòman peyi a te ye an 2011, Men kòmanye dizan apre? Eske nou fè pwogrè? Eske nou fè bak? Moun ki te pran peyi an an 2011 lan, eske li pa gen responsabilite li nan sa nou ye jounen jodi a? Moun ki te pran peyi an apre Michel Martelly an ki se Jovenel Moïse, menm si l mouri, eske li pa gen responsabilite l nan sa nou ye la jounen jodi a? Eske fot la p ap kapab korije? Bonm diw bagay ou rive nan yon kay ou jwenn kay la an debandad ou menm ki se paran epi ou kontinye metel an debandad se sa poun konprann nan wi jounen jodi a la n pa gen nèg kap vin antre ankenn lojik pa met ankenn lojik nan tèt mwen pou di ke o se moun ki te pa vle wè moun sa moun non non non nou pa nan lojik enmi ankò m pap vin defann ni jovenel m pap defann ni mateli m pap defann ni aristid m pap defann ni preval mwen menm mwen te toujou anfas tout moun sa yo. Yo pat janm wè kesyon pèp vre. Jounen jodi a la a, sansibilite yon moun kapab fòse w renmen yon prezidan. Men, m pat janm renmen yo e m pap janm renmen yo paske te gen opòtinite pou te rezoud pwoblèm sa a, nou pat ka kite l konsa. Sa l ye atò, nèg la vini, li jwenn de twa grenn bandi, epi l mete bandi pa l, epi bandi pouri larepiblik. Epi kounye a n ap vin dakò pou n foure nan tèt yon moun ke se moun sa a k pat bon. Se sa k pat bon. Nou tout fè erè. Ebyen kounye a kòm nou tout fè erè, ann pran responsabilite nou pou n kapab vanse avèk peyi sila a. M te kontan avèk nou sou chanèl la. Merci beaucoup. Un maximum de commentaires, un maximum de partage.